Bonjou bonswa la fami m pa ka di avèk plezi non paske se grav e sa me tu davantaj eske nou wè imaj kap pase jounen jodi a. L'image du dimanche se a l'aéroport international Toussaint Louverture. Men juste avant se nou pral wè kelke reyaksyon nan mikwo konfrè nou Passion Info Plus. Men an nou ale nan rasin koze a. Des Haïtiens ki ap viv Brésil, Chili, ils ont décidé un bon matin pour dire que, bah écoutez, yo vle rantre nan peyi etazini men lè ou sòti nan yon peyi ou vle ale nan yon lòt peyi si se de manyè ilegal yo rele w migran epi gen anpil moun ki pase deja paske gen de moun mwen fè kontak avèk yo e nou pral genyen yon seri de repòtaj avèk kèlke moun ki yo menm gen chans rive pou eksplike nan ki peripesi ke yo te pran men tout de menm yo rive men le fèt ke Chak jou, moun ap nouri lide pou kapab avanse, epi zòn nan yo vin konnen l, m ta kapab di genyen yon afli de migran ki yo menm pran direksyon Del Rio, flèv ki separe Meksik avèk Etazini, pou kapab rive lotbò a. Men rive laba a, se te anpe difisil. Yo te oblije al viv sou yon pon, sa vle di anba yon pon. Dè milye. Yo te menm bay yon chif apwoksimatif pou di 9 mil. Pami yo, anpil Ayisyen ki nan sitiyasyon difisil k ap tann pou yo jwenn papye. Ki sa administrasyon amerikèn di? Joe Biden a tranche, pa kesyon pou ke moun sa yo antre nan peyi Etazini. Lè yo te pèmèt ke yo fè yon dènye jimnastik pou yo ekoute il faut appeler des proches, anpil moun sa yo rele pwòch yo pou di yo y ap rantre. Sèten pwòch. Nou pa repondu. E finalman, pa t chwa, oblije monte nan yon avyon, debake w nan ayewopò Tousen Louvèti. Men la premyè imaj ki m a frape, se yn foto. Arive a l ayewopò entènasyonal Tousen Louvèti. Sitwayen sa mete ajenou e li fè foto sa. Foto sa tradwi kisa? Petèt le retour a l'enfer, ou tounen nan peyi lanfè sa ankò. Eske gen chans pou kapab ale Brezil, Chili ankò paske yo depòte w, lage w pa bò lakay. Jounen jodi a, se Sendomeng, Etazini. Tout kote kap depote ayisyen. Se triste pou ap gade imaj yo, ils sont des dizaines de personnes ki yo menm ap soti nan yon avyon e preske chak fanm ak yon ti bebe sou bra yo, koman yo tap viv? Écoutez! Juste avant de regarder cette image au micro de nos confrères de Passion Info Plus, mwen gen yon ti video très choquante pou nou, pou wè pandan moun yo yo menm yo te nan zòn sila a, Del Rio a, epi. Gwo van ap soufle, lapli ta pral tonbe. Se te difisil. Gwo van, gwo lapli. La ti kay ap voltije. A, men kaka. Men nan ki kaka nou ye men. Men ni. Men nan ki kaka nou ye. Men ni, gwo mèd, mèd, mèd, mèd. Mèd. Men, kote gen viswa se 10 mil, 500 mil moun. Men, men, men. Kèlke entèvyou pou wè gen de moun ki depanse jiska 10 mil dola ameriken pou sòti Chili, pou sòti Brezil pou rantre Ozetazini, men o final yo retounen sou tè lanfè a. Donk se 10.000 dola ameriken. An tou. Pa bon tou non. Mete l 10.000 dola anviwon. Li ka menm plis menm. Konbyen tan nou pran nan wout te pou nou ta rive? Monchè, wout la se wout machin li ye. Se pase pa Bolivi, Pewou, avèk Kolonbi, tout peyi sa yo. Pou antre pa Panama. Men kote wout la gen pwoblèm ladan l, se nan sèl la. Sèl la se forè a. E pa gouvènman ameriken. Paske bagay la fèt demonstrasyon sa fèt ilegalman. Sak fè w di l ilegal? Paske a minwi yo sòti avè nou, y ap siveye moun pou moun pa wè nou. Lè yo vin nan èpòt la, se wout pa andan y ap chache, y ap chache pou yo mete nou ale pou moun pa wè nou. Lè ke nou rele nan avyon di nou pap desann, nou pap desann, yo fè yon jan pou nou kalme nou, yo fèmen tout, yo fèmen bis yo avè nou, tout bagay. Yo menm bat medam yo menm, bat medam, bat, bat mesye. Ou di yo bat medam kiyes ki bat yo e. Ameriken yo ameriken yo ameriken yo pran minòt gwo minòt fout medam yo kout minòt mesye yo kout minòt bagay tèt chaje. Ou pat gentan benefisye de ti pyès la? Non nou pat gentan paske nou rive etazini nou rive etazini yo fèmen nou pou nou ka pou yo lage nou fèmen yo fèmen nou nan prizon yo mete nou fè nou 4 jou 4 jou ap 4 jou nan prizon 4 jou san bwose, san men yen frè. Yo te ban yon ti manje sal, madanm atè kote, sou gade eta nou. Nou sal, sou gade tout moun aprè, tout moun sal nèt. Eske ou gen, ou ka estime a konbyen moun, nou konbyen moun ki te ansanm? Monchè, m pap ba w manti, yo fè 3 bis, rèd mare a moun. Gen ant 3 avyon, 4 avyon la. Paske se pa sèl ayisyen. Gen gwatemaltèk tou, gen gwatemaltèk, gen plizyè lòt nasyon. Yo depòte tout. Ou rive, ou rive Ayiti kounya la e kòman ou pral fè pou viv? Bon. Ayiti kòman mwen pral fè pou m viv mwen bon son Ayiti m kite trè trè trè depi an 2013 ok m tèmine depi an 2012 non 2011 2012 m kwè wi m kite Ayiti bon m pap rete Ayiti m ap ka viv Ayiti paske m gentan bliye sistèm de vi Ayiti a bon m byen di w m gentan bliye sistèm de vi Ayiti a. Kisa k te pouse w kite Chili pou w antre Etazini? Monchè sa k te pouse m paske w konnen. Etazini pi prè m, chili m fè 5 an chili m pa janm antre ayiti, sak pase tikè a chè, pandan tikè a chè epi wap kontwole, pakou a tèlman long, trajè a long, epi tou konnen tout moun ta renmen viv etazini frè m, malgre pa etazini ki te nan tèt mwen, se al viv kanada, ou konprann, se al viv kanada. Ou se moun ki kote an ayiti, ou soti ki kote? Monchè m nèg tout kote nan ayiti, nan al ayiti ou nan pòtoprens, m se nèg pòtoprens natifnatal. Eske ou konte tounen ankò? Monchè an sèl m pa konn isit. ki rele Tapachula. Lè rive Tapachula, la tout gouf ayisyen gonfle, yo gonfle la ou pa ka rive nan kapital pou al fèmen sou fontyè paske si ke ou pran machin pou ale, imigrasyon ap pran ou. Ok good, merci mèt. Ki konsèy wap bay tout ti jèn ki ta renmen kite peyi a ki pou ta al Meksik, de Meksik pou antre Etazini, ki konsèy wap ba yo? Bon, kisa k pase? Jèn nan ki. Ki deplase ale yon lòt kote a, se yon bagay l ap chache. Ou konprann? Konsèy ke m ka ba yo, sa ke y ap fè a, fè l byen, pa fè l mal. Pa egzanp, mwen menm ki vini la, yo depòte m la, m gen, m ap gen kòb nan men m pou m tounen. Paske, lè ke w te al nan yon peyi, pa, pa bliye, peyi ou sòti a, gen nenpòt difikilte k ap ka pran w. E la w ap tounen ankò. Si pa egzanp ou te gen fanm, ou te gen bagay, ou pa t janm te konn fè anyen, yon ti poul ou pa t gen Ayiti, ou gen manman w, ou gen frè w, ou gen ti sè w, menm yon 25 goud pou voye ba yo. Kaka voye sou ou. Mwen gen 6 ans chili pandan mwen chili mwen gen pandan mwen chili gen aksè ou yo bay opòtinite depi ou gen fè pitit nan peyi a ou ka antre etazini yap baw tps akoz de akoz de sa mwen antre avè pitit mwen lèm antre imigasyon etazini pranm yo fè dosye pou mwen Apre yo mete m nan yon sal pou m tann moun analize dosye m nan. Pandan y ap analize l, yo rele m pandan de fwa pou yo libere m. Apre yo tounen a dosye m nan, yo pa libere m. Apre nan demen maten, yo vini, yo site non m, yo transfere m yon lòt kote. Apre yo mete m nan avyon, yo di m konsa yo pral Florida avè m, yo pral jwenn fanmi m. Epi lè m gade m wè se Ayiti m vini. San ke yo pa ban mwen lèt depòtasyon. Bon pou byen di w, nou menm ki viktim de sa se leta ayisyen ki koz sa, paske nan pa gen yon peyi nan mond lan pou yo pou w pa siyen lèt depòtasyon pou yo depòte w. Leta ayisyen siyen depòtasyon pou nou, nou menm san nou pa konnen. Si, ou di siyen depòtasyon pou nou? Wi, yo siyen depòtasyon pou nou, paske yo pa ba nou lèt depòtasyon. Eske se otorite amerikèn yo ki di nou sa? Non, non. Yo, yo fè dosye pou nou, yo pral libere nou, yo di nou yo pral mennen nou kay fanmi nou, Florida, pandan nou menm nou wè nou Ayiti. que ce soit à travers l'aéroport de Port-au-Prince, que ce soit à travers l'aéroport du Cap. Et laissez-moi vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, on aura à recevoir trois vols, eh, ah, alors, trois vols au niveau de l'aéroport de, Port-au-Prince et trois autres au niveau de l'aéroport du Cap. Donc ça veut dire que c'est six vols par jour que l'ONM aura à recevoir eh, eh, sur Haïti. Vous voyez Donc nos équipes sont déjà mobilisées à travers tous ces aéroports-là, justement pour accueillir les migrants de retour forcé. Mais le problème, c'est que les gens n'acceptent pas le retour forcé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont laissé le pays, parce qu'ils ne voulaient plus vivre à Haïti. Donc ça veut dire de toutes les façons, même quand on disposerait normalement d'un centre le plus grand, le plus vaste au monde, le plus bien équipé au monde, ils n'allaient pas accepter parce que pour eux, Haïti, c'est l'enfer. Haïti, c'est le problème. Mais nous autres, nous avons le devoir, comme je viens de vous le dire, d'accueillir nos migrants dans la dignité. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Auparavant, à mon arrivée, les ancêtres étaient debout à se faire enregistrer. Mais aujourd'hui, non seulement ils attendent, ils ne sont plus exposés au soleil, mais aussi il y a des sièges, ils peuvent s'asseoir, vous voyez, et il y a quelque chose aussi qu'on leur donne à manger. Donc c'est pour vous dire que nous autres, au niveau de l'Office national de la migration, sommes très conscients de la situation et nous essayons de faire de tout, et nous essayons de faire de tout notre mieux, justement pour venir en aide aux migrants de retour forcés en Haïti. Monsieur Non, non, non, non, non, non, non, non, Vous dites à partir de demain ce sont 6 vols par jour qui vont revenir depuis les États-Unis vers Haïti? A pati de madi, se seron vrèman 6 vòl. Pou demen, on reswa ankò isi a Pò-o-Prens, demen lendi. Men a pati de madi, on resevra non sèlman a Pò-o-Prens, men osi a layopò di Kap Ayisyen. Msye Delva, on vwa ke y a dè inite spesyalize pami pami yo, èske il y a dè danje kriminèl ki sot arive isi ojodi osi? Bon, ekoute, lapolis e fòme d'inite. D'accord, moi je ne suis pas expert en, en sécurité, mais je pense que c'est la police nationale qui est présente à pouvoir nous accompagner parce qu'il y a une influence de personnes, surtout des gens qui n'acceptent pas leur retour forcé au pays. Donc ça veut dire que c'est normal à ce que la police puisse accompagner l'ONM. il n'y a pas seulement la police qui est là, il y a aussi le MSPP, parce qu'il y a une question de Covid-19 là maintenant qui fait rage à travers le monde. Et eh bien, à travers MSPP, on va essayer de diagnostiquer les gens pour savoir s'ils sont infectés ou pas. Et automatiquement qu'une personne n'est pas infectée, elle pourra regagner facilement sa maison. Mais si, par exemple, il y a un doute, cette personne-là va être gardée par le MSPB. Donc ça veut dire aujourd'hui, c'est l'État haïtien. C'est l'État haïtien qui est en charge de la situation à travers Sou moun sa yo ki retounen pa bò lakay, èske pwosedi yo pou ta kapab ale nan yon lòt peyi pral rekòmanse? Paske, lè w tounen nan peyi sa a, lè w tounen nan lanfè sa a, tout est à recommencer. Merci la famille! Un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila a. E pwi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail. Pwi aprè, kès kon di? A la pwochèn!